Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou trè kontan avèk ou sou chanèl ou renmen anpil lan chanèl pa w la RL prod ki ap ba w enfòmasyon 24 è sur 24 èske m pa ta tou kòmanse avèk kesyon sila paske m ta dwe di jis avan nou kòmanse ba w enfòmasyon men m panse ke sa se yon enfòmasyon li ye paske le fèt de dekri. la vi d'une personne ki èt an danje, ebyen m panse ke son enfòmasyon e la on va fèr apèl o bon samariten. Ekoute, alò, mesye sa wap gade la a, se Maitre Archange King. Li ap anseye depi 34 lane. Alò fò m di nou byen ke se yon foto mwen jwenn sou paj Jean Ricardo Crocy e mwen fè fwa ak sa li ekri yo paske li toujou ekri verite sou paj li. Li ap anseye depi 34 lane. Li anseye franse, literati nan plizyè lekòl nan vil Leyogàn ak Gresye nan nivo twazyèm sikl ak nouvo segondè. Li anseye nan kolèj Christianville, Institution Chretienne de Macombre, Ecole Lumière de Leyogàn, Ecole Sainte Croix de Leyogàn, Collège Platon de Leyogàn, Lycée Anacaona. Mèt. Archange King twouve l nan yon sitiyasyon ke li vrèman difisil. Li deja sibi plizyè operasyon. E doktè mande l pou l ta kanpe sou kesyon fè kou a. Kidonk, posibilite, posibilite ekolomik, posibilite ekonomik li pa fin twò bon. Malgre sa, li toujou ap fè kou. Jodi a, écoutez ce que la personne a écrit, Mwen vin fè yon ti pale. A chak ansyen elèv Maitre Archange King pou nou ta kapab ede l paske li pa anfòm e moman yo parèt konplike pou li. Men anpil chay pa lou. Ann montre Maitre Archange King nou rekonesan anvè li pandan l ap pandan n ap ede l ekonomikman. An nou fè yon jès solidarite ak Maitre Archange King. pandan nou ap kontakte li sou nimewo sila 46 31 18 78 ou ka fè don avèl pa MonCash mwen bay enfòmasyon sa se yon mannyè pou kapab ede bon fòm di nou byen ke gen anpil pwofesè ki te konn ap fè kou pou mwen lèm rankontre ak pwofesè sa yo gen anpil lèm wè yo se avèk fyète mwen yo Men gen anpil lè m wè yo, mwen jennen. Mwen fè prèv de jèn paske lè m ap gade pou m wè eta yo, vous imaginez. Yon moun ki eskrime li, donk ki fè anpil sakrifis pou bay edikasyon. Se nèg sa yo ki bay aryèl edikasyon paske kant on di pwofesè an jeneral se moun sa yo ki anseye tout moun nou wè nan peyi a la se pa yon kestyon de jenerasyon non men li yon kestyon de pwofesyon youri latòti michèl mateli jovnèl moyiz aryèl anri jimi cherizi alas babekyou izo ti lapli iska Alò sak pa al lekòl yo dezole. Men depi nèg a te pase sou ban lekòl yon jou li konn sak rele pwofesè. Anpil pwofesè jounen jodi a la m ta kapab di yo kontribye nan reyisit anpil nèg paske nap gade anpil nèg isit la ki nan politik kap fè abolotcho si yo pat al lekòl avè di yo patap janm la non. Donk na va konprann e koute fè yon jès sa ap ede l e m panse ke li menm tou la va rekonesan. anvè chak grenn moun ki fè jès sa a an retou. Demen si Dye ve, mwen pral abòde dosye Sendomeng lan. Paske, fò m di nou byen ke m se youn nan ra jounalis, a chak fwa m wè yon videyo ki fè m mal, mwen pran lapawòl pou m di bagay sa a l pa kapab fini konsa. Se trist. Ben wi, se trist paske nou menm, Nou pa dwe jwenn modèl tretman sa. Men ekoute, m gon ti videyo ki vin jwenn mwen la. Ti videyo a tèlman fè m mal pou wè paran yo pran anba raje epi yo kite timoun yo. Timoun yo menm ap pwonmennen anba raje a. Yo grangou waw Hoo mon Dieu Sa Haïti fè lap peye Sa Haïtien fè yap peye Antouka randevou demen M panse ke se pral yon edisyon tout afè spesyal pa rapò ak sa kap pase nan sendomeng paske nou te panse ke te gen repi pa rapò ak sitiyasyon Haïtien nan sendomeng men sa ne fè ke kòmanse dabò sa anpire pi plis toujou. Lapolis pete tèt 2 vòlè nan Dèlma 83. 2 endividi ame mòtèlman blese nan echanj de tir avèk lapolis vè inè di maten jedi 8 desanm 2022 nan Dèlma 83, se sa enstitisyon polisyè la fè konnen nan yon kominike li fèk mete deyò. Presizyon yo fè konprann ke malfra sa yo. sote e lapolis jwenn yo an flagran deli, se yon patwouy polisyè nan yon stasyon esans nan kafou Dèlma 83 kote yo tap eseye antre pa efraksyon nan lide pou komèt yon kanbriyolaj. Anplis pistolè yo, bandi yo, yo menm tou fè izaj lòt objè pou kapab aksede nan ansent antrepriz sila, daprè otorite yo avan yo fè konnen ke zam afe sila, li nan men lapolis. Bon, se osi senp le paske nou konnen nèg yo se de sam ki rive, nèg yo ap chache e nèg yo ap kontinye chache. Tande byen, moun k ap fè matisan yo, prekosyon. Chofè k ap fè matisan yo, prekosyon. Paske m pa vle pou nèg yo al ouvri wout la la. Ouvri yo ouvri wout la epi machin ap pase, sa w tande a la, nèg yo kòmanse pran machin paske gen enfòmasyon ki rive jwenn mwen. E se sa k fè m ap mete dron mwen atè a la, m ap desann dron nan byen ba. Pou m kapab konnen eske jan degzaksyon sa yo yo repete o nivo de Martissant. Ès yn strateji pou nèg yo kapab vole lè sa yo pral bay rezon ak bon zanmi m ki te rete Gran Ravin ki konnen sitiyasyon sa ki li menm aletranje ki te di m ke sa se yon lapè pèpè li pa kwè nan lapè sila. Ebyen n ap ret tann. Men ekoute, m panse ke si nèg yo ta fè yon lapè konsa, se nan pèspektiv pou wout la louvri, pou tout moun pase, pou nèg yo fè bè yo, ebyen m panse ke se t ap mechan de lè pa. Ekoute, nou pral fè yon ti pale foutbòl epi aprè nou pral refèmen avèk yon entèvyou nan mikwo konfrè nou Actualité Locale TV, Jean Pierre Bailly. Rete tann nou! Rete jis nan fen emisyon sila a mezanmi epi nap genyen noze lèn tande pawòl kap pale se youn nan nèg po wouj kap denonse tout nèg po wouj yo Abdala Gilbert Bidyo wè nèg yo gentan bay kriz gaz nan peyi ankò mezanmi donk eske nèg sa yo se pa Bondye ki pou di yon mo avèk yo paske nèg yo konprann ke peyi Dayiti se yon savann pou yo fè sa yo vle ann pase nan spò epi aprè nap refèmen avèk. ki ap fè mil pas nan yon match men san make yon gòl. Ekoute, le jeu espagnol, il est trop stérile. Mieux vaut ou kanpe an Real Madrid, ou kapab kite advèsè la genyen balon an tou, epi ou menm, lè w genyen l, ou ka parèt danje. Men, quand on a la balle, on ne parait pas menaçant. ben ekip ki anfas ou a m panse ke l pap gen laperèz e lè sa a li pa bezwen mete ankenn plan kont ou. An nou wè ki match ki genyen rapidman. Pou se vandredi nou pral jwenn yon match Arjantin, La Oland. Pou lòt match yo n ap gen Lafrans, Angletè, n ap gen Brezil, Kowasi, Pòtigal avèk ki lòt match ankò Mawòk. Brèf sa se 4 match k ap genyen pou kar de final. Pou sa ki konsène Arjantin e. au mondial. Pays-Bas argentine a pas affronté en quart de finale Coupe du Monde 2022 9 décembre Non, Loussel. C'est la sixième confrontation entre Néerlandais et Argentins en phase finale Coupe du Monde. Retour sur 5 matchs qui ont même parfois marqué « Histoire football » là. Tenez bien. Nous sommes en 1974. La première confrontation entre les deux nations en phase finale de Coupe du Monde tourne largement à l'avantage des Européens. Vainqueur 4-0, la Hollande bat Argentine. C'était dans le deuxième tour. Néerlandais, futur finaliste malheureux, défaite de 1 face à l'Allemagne de l'Ouest, yo grâce à qui ont premier coup de génie de Johan Kroff. Ki li menm elimine gadyen Arjanten an, Daniel Carnevali ak yon kwochè. Donk pou ansyen moun yo, eske m manti ou pa? Defansè Ruud Krol, li menm tou make answit avèk yon frap ratè avan ke elye Johnny Rep li menm al kreze eka la avèk yon kout tèt. Epi ankò, Cruyff ta pral make yon lòt gòl lè li fè yon demi vole avèk yon frap repouse pa Carnevali, men imilye, Arjanten yo pran revanch yo 4 an pli ta. Nou sòm an 1978. Le plus mythique et quelle revanche! Devan piblik yo, Arjanten yo. Genyen match sila a fas ak Olandè yo nan kad yon final mitik nan yon stad monimantal an Fusion. Star Mario Kempes ouvri skò la avèk yon tir an dezekilibre. Batav yo arache pwolongasyon an gras a yon kout tèt atakan Dick Nanninga. Albiceleste fè ladiferans toudabò sou yon wòch. superbe de Kempes ki pran a 2 repriz pou kapab twonpe gardyen John Youngblood. An plis, yon lòt menè arjanten konkli yon double avèk yon une deux pa elye Daniel Bertony. Donk, match sa a fini 3 a 1. Kè moun ki fèt nan dat sa a. Match sa a, m kwè m te gade l menm lè m te yon ti jan piti. Nou sòm mentnan an 1900. 98. Qui était le génie de ce match? Dennis Bergkamp. Malgre yon efektif ranpli de jwè karismatik tankou Javier Zanetti, Gabriel Batistuta, Diego Simeone, Arjantin ki egalize via Claudio Lopez dwe Pays-Bas, ont fait différence là. Sur longue ouverture de Franck Desbord, Bergkamp contrôlé, ballon en surface là, mettait défenseur Roberto Ayala dans le vent et puis l'y avec Carlos Roa. Match ça fini 2 à 1, c'est-à-dire Argentine finit éliminé. Dans la compétition ça c'était un quart de finale en 1998. Mais écoutez, Foli meurtrière sila a, nan yon langaj foutbolistik, Brezilyen yo ta pral stope Ewopeyen yo nan yon match ki te fini 1 but partout, Brezil make avan epi Patrick Kluivert ta pral egalize pou Nerlandè yo, men yo ta pral pase nan faz tir o but, Brezil bat 4 tir a 2. An 2006, nan 4 koudanvwa yo, 2 ekip yo te deja gen 6 pwen e kalifye pou uityèm de final men yo te vle fini premier le groupe. Quelle est la suite? Une foule d'occasions franches pour les Argentins. Défenseur néerlandais Khalid Boulaous, lui-même envoyant notamment le ballon sur son propre montant droit. Mais le score ne bouge pas. 0-0. Et Pays-Bas finit deuxième. Orangio, Tapral éliminé en huitième de finale par le Portugal, tandis que l'Argentine tapral écarté par pays Allemagne. en quart de finale N'a-t-il au but. but. N'a passé dans l'année 2014. là aussi c'était un match très très très serré. Et qu'est-ce que je peux dire? Qui a été le héros de ce match? Eh bien moi, je pense que c'est le portier argentin. Bah oui, parce que c'est les mêmes qui stoppaient quoi, deux pénalités Neerlandè. Se te yon match ki te fini 0 0 an tan reglemantè, men sèt fwa fòk gen yon venkè pou demi final nan peyi Brezil. Aprè yon pwolongasyon, anpil okazyon, Arjantin bat 4 a 2 nan tirobi. Jenerasyon dore Neerlandèz sila frape nan yon mur Arjanten ki te gen ladan ni anpil gwo jwè. Yon Albiceleste ki pral enkline. Neyanmwen an final fas ak ekip Almay la, yon gòl a zewo tandi ke Peyi Ba li menm pran twazyèm plas la nan tounwa a apre yon viktwa 3 a zewo nan peyi Brezil. Écoutez bien, l'enjeu est de taille concernant le match Hollande-Argentine. Parce que l'on dit deux équipes C'est deux grosses figures. Dans question question football. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner pour demain. Mais il y a un petit problème, c'est que il y a un de monde qui fait poste pour dire que Brésil ba Neymar repos. Portugal fait même Jean pour Cristiano. La France fait de même pour Mbappé. Argentine pas qu'à faire ça pour Léo Messi. Et si Mais si t'as passé, qui mon libre jeune éventuellement c'est capable Brésil. Se pral trè trè trè difisil pou ekip Arjantin nan. Ale, on va refermer avèk Jean Pierre Bailly ki li menm, jan m te anonse nou sa, k ap fini avèk nèg sektè prive nan peyi Dayiti. Ak gaz la. Li gen yon liy kredi 75 milyon dola gaz pou alimante peyi a. Malgre sa, gaz la te toujou an reta. Te toujou gen kriz galon jòn. Nan tout ponp. Cherif Abdallah gen kontra elikoptè. Donk se nan elikoptè Cherif Abdallah ke Jovenel Moïse monte desann. Te gon lè peyi lòk. Jovenel al dòmi kay Cherif Abdallah menm. Donk kesyon poze. Ki relasyon Cherif Abdallah genyen a Jovenel Moïse? Èske se yon relasyon de founisè a kliyan? Oubyen gen yon relasyon blanchiman lajan? Yon relasyon m ap chaje w plis kòb pou lokasyon elikoptè a? Paske lè w gade pri fakti lokasyon elikoptè a, Leta ayisyen te konna posede plis ke 10 elikoptè de meyè kalite ke pa Chérif Abdallah. Donk, e se menm elikoptè sa k ta cheche Jovelen. Fò Parizyen, m te di nèg yo voye galèt nan Eliz dèyè a, finalman yo pran misye ben rabèl sou bò dominiken. Donk Cherif Abdala se yon oligak kowonpi. Li te rantre Ayiti soti an Ejip, l al file ti pitit Sabrina Léger. Kòm nou Sabrina Léger, nou te lekòl lise fransè ansanm. Men li te konn jwe tenis sèk Bèlvi sou Boudon. Lè wap gade Sabrina, Sabrina se yon bèl marabou, bèl grenn fanm devan Letènèl, men li gwo chè, mwen menm pat konn sa, lè lap jwe tenis, di konnen ke gad yon fanm fòl nan bay kou dwa, alò kou dwa, e bay revè, alò revè a se lè ou ranmase bal la de la de la dwat vè la goch, epi ou gade manmzèl se sa sèlman lap fè, epi lè w konnen li gwo chè, donk se pa revè l tap bay. se kou dwa l tap fè. Donk li rantre nan fanmi an, li twonpe Dimitri Léger, Gilbert Léger te gentan mouri li menm, epi li vòlè antrepriz Léger ki te yon konpayi dasirans. Donk se de jan de mèsenè sa yo, etranje, ki rantre nan fanmi moun, yo parèt tankou moun, epi moun sa yo se dyab yo ye, saganman, se tout bagay, yo pran tout fòm. Kòman rele bèt e e isi ankò a? Kòman ankò? Lokal la. Iguana. Donk nou menm nou di Agwanman, men se Iguana nèg sa yo. Yo chanje fòm, yo met mas, yo chanje koulè, ok, pou yo ka rantre, pou yo vin rantre nan e nan nan vi fanmi sa yo. Donk misye vòlè konpayi asirans lan. Misye konsil onorè tou wi, pou l ka gen iminite. Epi donk Cherif Lala a se youn. Mennan Jilbè Bidyo. Jilbè Bidyo tout moun konnen ke dan epòk lame Dayiti, dan konba kontras yo Nikaragwa, e yo te kite dwòg antre an Ayiti, al vann Ozetazini. Kob drog sa li menm tounen an Haiti lal jwenn Gilbert Bidjo pou Gilbert Bidjo komande Roozii pou yo voye bay Contras Nicaragua men nan sak pase Tonton Paul alò General Franck Paul komandan Franck Paul pa konn Tonton Paul deside ke lap sezi 2 konntenè Roozii epi yon bon maten Kontras apre lanmou el manke zam epi wè tout lame dayiti avèk mini ouzi gwo ouzi epi kounye an cia anvayi madan pòl madan frank pòl yo fout tonton pòl pou soup jòn epi tonton pòl mouri paske li te al sezi 2 konntenè ouzi ke bidjo te vann pou ke yo te voye bay kontras nikaragwa yo goumen kont sandinis yo mètnan. Djibabidjo pa yon nèg piti, li nan gaz tou, menm jan ou wè Cherif Abdallah nan gaz. Misye se li k bay avyon gaz nan èpòt la, se gaz misye. Donk se kewozèn nan, gaz blan an, sa nou konn kwit manje e bagay, malerèz sèvi a, ke yo rajoute yon aditif ki vin tounen gaz avyon. Ke yo vann 17 pri. Li se tro tè. Misye separel de Texaco, de Chevron, li kite a Dinasa, donk li menm li okipe bay Ravyon gaz, ok li kite Popile a, epi ou wè Gilbert Bidjo al prete 250 milyon dola nan kòb Petro Caribe a pou lal fè le port Lafito. Èske ou konprann? Lè kounye an ou voye evalye, ekspè yo al evalye le port Lafito, ou wè ke Gilbert Bidyon pa envesti tout 250 milyon dola nan port Lafito. Ekspè yo bay rapò kòm kwa se 120 milyon dola ki envesti nan port Lafito. E nou te konnen sou Mateli, yo te bloke 20 pwodwi sou fwontyè dominiken an. Se sou Prevè ki touche 20 milyon dola. Ke yo lage 20 pwodui yo e kòb sa ta al nan ba kabann Prevert an k antre l labank. Piske se Jean Max Bellerive ki pran avyon, elikoptè al chèche 20 milyon dola sa a Sendomeng pou kite pwodui sa yo pase sou fwontyè. Men se lè Bidyo te fin. Kontwole pa w pa la. Donk fè bidyo a pou Asayid Haiti te ka vin lakay li dirèkteman. Donk 250 milyon dola, waf la koute 120, kot 130 milyon an pase? Yo fè konnen ke misye achte yon pakèt ponp gaz Sendomeng, Chevron, ki se yon konpayi mè sè de Texaco, epi misye ap byen mennen. Donk misye fè fo an ekriti, fo e usage de fo, li fè blanchiman, li fè yon pakèt de bagay ki kondanab menm a la prizon ok, bon bidyo te ka prete leta ayisyen 250 milyon poukisa lal pretel nan petro karibe kounye an eske 130 milyon an se pa lamòt ki pran ladann poul ka jistifye ke li jwenn kòb la rapid poul fè pò la donk se yon gwo kesyon mètnan anski saji de renoldib m gon gwo kesyon. Eske lè Jovenel te voye Babekyou sou wout ayewopò a al pran kòb nan men Renold Dib li pat ba li l epi demen maten ou wè Babekyou desann kay Mache Ti Tony Kay K-zo, kay 4 lòt depo ke Renold Deep genyen nan bouch Site Solèy la, epi nèg yo delapide. Eske Renold Deep pa peye deja paske depi novanm 2019, Renold Deep kite Jovenel yo nan kont, msye di a Jovenel se yon vagabon, m pa pral di la nèg sa a, tout sa l te di se manti, paske pa bliye nèg yo te fè, Jovenel te fè yon demonstrasyon de plan bannann. nan karibe sonje bagay sa mesye jovenel te parèt kòm kwa ke e men ki sal pral fè ou an e ke e kòman la richè se t'une vèti waw ou an maram konn sa mwen men pa mbat montre m sa vòlè son vèti vòlè leta pa vòlè tout sa se sa misye jovenel te di donk renòl di bran li kont ke pat gen sa pyès e sèten si ke renòl di M pa wè poukisa yo mete misye nan lis sa. Wi l ta Jovenel. Kòm lanfan pwodig. Ok. Li nan movè chemen, li retounen. Menm jan nan la sent bib yo te di ke te gen yon gran nèg ki remèt tout sa l posede pou l swiv Jezi nan trèz apot yo, nan douz apot yo. Donk pou mwen menm, a menm tit ke Reginald Boulos, Renold Dib pa ka nan lis sa. Gon lòt ankò wi ki paka nan lis sa se te Olivier Barreau paske depi mwa novanm 2019 nèg yo kanpe sou Jovenel paske pa bliye Olivier Barreau te sipoze vin premye minis Jovenel men la wè malvèsasyon ap wè tout bagay sa yo nèg yo rale kò yo sou Jovenel e yo lonje dwèt sou yo 6 7 8 yo manyen Reginald Boulos fò. Yo fèl peye frekansitel kel kite jovenel. Paske li diw jovenel voye ap voye kaka. Misye pap mennen peyi a okenn kote. Se nan fè nwa, se nan gangwen rezilta. Donk pou mwen menm, nèg ke yo bliye mete nan lis la, se Gregory Meuse. Tèminal Varreux. Poukwa tèminal Varreux? E la cedras vin anvi Michel François yo konnen yo pral fout yon anbago sou ayiti sou yon anbago petwolye nèg yo degaje yo yal chèche lajan yo fè konstwi de tankè pou stoke gaz pou peyi a kibò yo mete tankè sa yo tèminal varreux. Dan mande envazyon. Choz di choz fèt, m panse ke Gregory Meuse, lè gen 100 kamyon k al plen gaz 10 mil galon tankè yo, fò Gregory ka di konbyen, ki bò kamyon sa yo pral livre gaz la. Èske w konprann mwen? Li pa janm di, e ou wè ponp yo toujou ap tann kamyon gaz, tankè yo pa janm rive. Yo fè konnen ke yo gon teren vid. Ke kamyon yo antre. Gregory asire l ke y anlve gaz la nan tankè a, mete l nan doum ble yo, epi kounye a kamyon forad e beladè yo, yo mete 10 doum anba, 10 doum, gen 20 doum de 50 galon ki janbe fwontyè a chak jou. Donk yo pran gaz la a 2 dola 50 isit. Yal vann li a 5 dola. Donk misye fè 200 mil galon gaz chak jou. Ki fè ke misye fè 500 mil dola US sou fontyè a nan vann gaz. Pandan ke nou menm nap goumen nan ponp a galon jòn nou paka jwenn gaz. Nap peye gaz 800 dola, nap peye 600 dola. Gen de gaz ki al vann Sendomeng. Epi moun achte. Pou sa n konnen l fè Unibank. Carl Brown. Fo moun sa yo, m panse yo pral pwochen moun k ap sou lis la. E fò m di w ke nan oligak kowonpi yo, gen moun sa yo k pral parèt sou lis la. Ou pral genyen nan palemantè yo ki pral parèt, anpil ladan yo. Epi w genyen, pa egzanp. min Willo Joseph son nèg ki nan prizon li kandida li pase senatè li pa menm fè kanpay achte plas sena li kowonpi san konte yon pakèt lòt nan moun politichen yo ou gen ka plen. kap vin fòl parèt ok ou genyen plizyè lòt ki pral parèt donk la list e long non Michel Mateli gon ti problem teknik ok misye ap chèche yon kote pou lale konnen l te pati sou tè nan tè Ayiti apre sa la fè Thanksgiving avèk moun lakay li Bill Clinton yo ekip sa yo di misye a se le 30 wi Fò Frontye echape. Donk misye al chèche Panama, yo genlè pa resevwa li. Rony t ale Tuckaincaricos tou wi. Donk, e fò m di w ke le Canada mande tout lòt peyi k nan Core Group la pou fè menm bagay ke li fè a, bloke nèg an wo, bloke an ba. E jan m di nou, ke w te yon politichen, ke w te yon.